Lage tout bagay atè m di. Ouvè lòt konpatiman va e valiz la k pa ouvè toujou. Tout ouvè? Ou gen lòt ki pa ouvè, gen lòt ki pa ouvè. Jan pèp sa a derape a sanble pa gen moun k ap rete e yo deside kèlkeswa jan sa ye yo pral fè fas ak bandi yo pou bay yon lapè epi bay repons anndan peyi pam nan. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, ou konekte sou Afè TV 83, se moman pou m prezante anpil pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la jodi a. Lapolis anonse yo mete anba kòd gran frè chèf gang ti makak la nou konnen ki ale odela. Men pou kolye la yo te arete misye nan vil Okay pa komisè Ronald Richemond, li fè konnen se misye ki tap dirije La Boule 12. Lòt enfòmasyon, genyen gwo deblozay ki pete antre pete nan mitan lavalas yo, Busta John dedouble e medam mesye yo fè konnen e se lavalas ki lakoz tout sa kap pase nan peyi a e se yo menm ki a lorijin gang kap kraze peyi a. Ariel Henry nan pwoblèm, gouvènman sa sanble pral chavire pa gen tan ki rete ankò. Enfòmasyon dènye lè, bagay yo gen yon lòt nivo. Men pou lenstan, nou pral antre nan tout detay enfòmasyon yo. Pa bliye ou sou Sofia TV 83, pa bliye si ou poko fè sa sonje abòne ansanm avè n. Ede n pataje videyo a ak yon lòt zanmi, fanmi ki pral tande menm enfòmasyon sa a e y ap toujou edifye. Konsa n ap kenbe nouvèl la e n ap pote l san wete ni mete. Pou lenstan. Detay enfòmasyon yo ak ekip Boustadjònn nan sou tout aktyalite anndan peyi Dayiti. Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Pa vle avansman peyi a ekskize m wi se nou ki pa vle avansman peyi a ou pa wè pap mèt nou Jean Bertrand Aristide jan kèl di gade figil byen pou nou wè nou pa wèl. Menm jan li a se menm jan nou tout ye bann lavalas sal kote nou ye ap pran yon ti malandren fèl soti an ayiti vin fèl parèt devan ti gwoup lavalas sal ke nou ye sangwen ke nou ye atoufè ke nou ye kap itilize de kidnaping kap vòlè pèp lan kap kraze pèp lan aprè sa se nou menm ankò kap moutre nap fè moun rantre konte nou chanse mesye konte nou chanse. Bann sangwen kote nou ye bann lavalas sal bann fatra bann poubèl nou pap travay nan peyi etranje men tout sa nou gen pou nou fè se kenbe yon peyi nan ensekirite kote ke yon pèp paka manje pandan ke nou mete yon ensekirite jan mèt aristid ki kanpe avèk dimitri vòb ki kenbe blak ki kenbe yon blakawout nan figi pèp la ki kenbe yon blakawout ke pèp la pap janm kapab jwenn kouran Epi se de Jobert Aristide kap ede pou ke ensekirite a pa janm avanse anndan peyi an pou nou kanpe avèk Dimitri Vorb kounya se nou menm kap vin vann pèp mesye map parye ban nou yon chans ke konpatriyòt mwen yo yo dim pa pa yo pa vlem prezante bann figi di bann moun sal bann sangwen bann lavalas pouri. Jodi a nou kanpe la, nou pa vle yon peyi avanse, nap fè sangwen parèy nou kite, travèse, mesye nou chanse paske sim te la, sim te la yon bagay nap di, yon bann pou, yon bann eksizem kochon k nan yon poulaye, yon bann kochon k nan yon pak, nou panse ke nap nou kapab mennen pèp sa ankò nan labatwa? Nou panse ke nou kapab kraze yon pèp konsa ankò? Depi dat nap kraze yon pèp, nap detwi yon pèp, nou pa ase detwi yo? Bann chyen sal kote nou ye? Bann avadra, bann poubèl. Nou pa wont? Nou nan figi moun ankò? Nou pa wont? Nou bann kè di kote nou ye? Gade sa nap fè dè jèn anndan peyi a. Mete zam lan men yo, detwi yo, mete yon ensekirite o pwofi de nou menm ankò, yon peyi paka avanse, se yo kap tonbe, bann chyen sal kote nou ye? Bann moun sal. Jodia nou di way rèn sa fòk li kase. Fòk nou retire rèn sa nan men nou. Nou la nou pa vle avansman yon pèp, avansman yon peyi epi nou kanpe anba anba nou pap travay ke ayiti voye kòb ban nou nan peyi etranje nap achte kay nou pa janm travay nan vi nou men se ayiti kap fè nou manje nou pito aksepte ensekirite a jèn yo kap tonbe lan figi nou o pwofi de kiyès? Ou pwofite pòch nou bann sangwen, bann ravèt a motè, zandonit a pedal, kamyonèt san fren, chamo san bòs, bourik san mouda. Bann koulèv k ap mache, bann fredi san nèj. Nou pa wont? Pou nou fyè pou n ap pale de lavalas? Bann kè di, nou fin manje prezidan Jovenel Moïse. Epi apre sa n ap fè kòmsi n ap pale devan pèp lan. Le jou pèp sa reveye, y ap rache nou mòso pa mòso, y ap kenbe nou nan wout pou yo manje nou. Paske se de se de se sa ke nou fè jodi a. Nou rann moun kriminèl pa fòs. Nou rann moun anvi fè de krim pa fòs. Nou rann moun Waww! Bann lavalas sal. Bann rès moun, restavèk. Anyen nou pa ka fè nan sosyete a. Anyen nou pap fè nan sosyete a. Jis kraze moun. Met dosye sou do moun. Pa janm kite peyi a vanse. Bann rès moun ke nou ye. Pitit pitit nou kap peye sa yo tout ap mouri pa yon machin kap fwape yo yon machin ki pou fwape yo kansè k pou tue yo nou menm nap fini mal mesye dam bann rès moun kanpe pou nou kenbe yon peyi konsa phtk lavalas epi aprè sa ak moun ki vle mande yon desizyon yon chanjman pou yon peyi nou kanpe anfas e nou pap fin kanpe anfas non nap parye bann nou rèn nou an tèmine mesye rèn. Nou antèm nap itilize jenès la, nap itilize jèn yo o pwofi de pòch nou pandan ke nou preske fyèl nou preske pete nou pap travay nan peyi etranje non se ayiti pou ban nou kòb pandan ke pèp la pa kapab jwenn anyen men se nou kap vann tèt nou ankò nou pran men moun sal parèy nou bann sangwen parèy nou rès moun santi fò parèy nou nap nou evite yo vin kote nou vin pale avèk nou pou nou pale o non de la dyaspora kiyès ki dyaspora nou menm bann lavalas sal ke nou ye nou menm. Nou menm, pa konn poukisa sa dife pa pran sou nou. M pa konn poukisa dife pa, tout maladi ki egziste pa pase sou nou avan. Bann rès moun. E nou diw nan boul figi nou. Rèn nou an gen poul tèmine. Nan boul figi nou. An nou tande jèn nan medam mesye. An nou tande yon bagay. Bonswa madam Sarah, bonswa pdg. Busta John kap swiv nou a distans e bonsoir avèk chak grenn fidèl oditè oditris. Prezidan Platfòm Politik Viktwa a, Fednel Monchéry kontinye denonse dirijan rnddh la, Pierre Espérance pou ansanm move zafè li komèt nan sosyete a. Fednel Monchéry pwofite mande ak dcpj. Kisa lap tann poul arete Pierre Esperance pandan ke Pierre Esperance deja gen yon kenzèn plent ki deponze ki depoze kont li. Nan sans sa, Fednel Monchéry mande avèk lòt òganizasyon kap sipòte Pierre Esperance yo pou pa kontinye sipòte Pierre Esperance paske Pierre Esperance se yon atoufè, Pierre Esperance se yon vòlè Pierre Esperance pa gen anyen pou wè nan sa ki rele dwa imen se sèlman enterè pa l lap defann. Plizyè òganizasyon politik ak baz nan sosyete sivil la chita pale ak laprès jodi lendi 24 avril 2023 a nan sousi pou kapab anonse yon asanm aktivite yo prevwa òganize nan peyi a nan jou kap vini la yo, tankou aktivite sa ap kòmanse mèkredi 26 avril yon sit-in ap òganize devan anbasad de Frans nan Channmas nan sousi pou kapab mande avèk anbasadè fransè a pou kite peyi a 27. Yon lòt sitin ap òganize devan ministè jistis ak sekirite piblik nan sousi pou kapab mande Emely Prophète Milcé ki se minis jistis Ariel Henry an pou kite tèt ministè a paske li pap regle anyen nan tèt leta. 27 se pral dènye sitin nan kote ke dènye sitin sa li menm lap gen pou fèt devan. kay Ariel Henry nan sousi pou kapab mande ak tout gouvènman Ariel Henry an pou kite tèt leta a paske se yon gouvènman ki pa enspire moun konfyans, se yon gouvènman k ap bay gang tete, se yon gouvènman gen plis moun ki mouri ladan l e gen plis ensekirite ladan l. Nan sans sa a, militan sa yo deja bay randevou avèk tout lòt militan parèy yo pou rejwenn yo nan 3 pwen estratejik sa yo yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive mande depa ekip an plas ki la a. Pandan ke m nan kesyon ministè jistis, ebyen peyi a konnen de nouvèl teritwa pèdi. Nouvèl teritwa pèdi sa yo se Debussy, Turgeau, Paco, Kanapevè, Guyot, tout sa yo se teritwa pèdi. Si minis jistis lan te di Martissant, Fontamara se teritwa pèdi, ebyen Debussy, Turgeau, Rouault, Paco, tout sa yo menm tou se teritwa pèdi paske nan minit n ap pale la a gang ak zam okipe zòn sa yo nan tout entegralite l. Apre ke. Popilasyon Kanapevè a fin lenche epi mete dife sou plis pase 13 bandi nan Kanapevè, ebyen pou minit nap pale la a lapolis nasyonal dayiti ap ozisyone chofè bis la avèk moun ki responsab pou pran kòb nan men pasaje yo nan bis la. Tounen 2 mesye sa yo yap ozisyone nan dcpj la yon mannyè pou kapab konnen. Ki jan, ki manyè ki lakoz ke bandi yo te rive fè pran bis la nan men yo e yo menm tou yo te rete anndan bis la avèk bandi yo? Lapolis Nasyonal Dayiti finalman konfime ke prezime chèf gang Ti Makak li mouri reyèlman vre jan ke tout medya yo te anonse sa, don nou menm nan Chanèl Bosta John te gentan anonse sa depi 19 avril. Lapolis, via pòt pawòl li ki se Gary Derosier, konfime ke chèf gang Ti Makak mouri. Ti Makak mouri, se nan operasyon ke lapolis tap mennen nan Laboul ki lakoz ke Ti Makak pran plizyè katouch epi li te pral rann dènye souf li nan Gran Ravin lakay Ti Lapli, kontrèman ak sa moun ap di ki se lakay Izo. Lapolis an mezi pou l konfime, diran operasyon sa, gen 6 zam manch long ki sezi. 2 radyo kominikasyon sezi, 3 machin rekipere epi 7 moto sezi. San n pa bliye plizyè lòt bandi ki rive fè vwèl pou peyi Sen Chapo nan kad operasyon sa ke lapolis mennen nan fyèf Ti Makak. E pami bandi ki tonbe yo, nou jwenn yon sèten 2 Plakata ki se frè Ti Makak. Si gen ensekirite an Ayiti, ebyen. Anbasadè Daniel Foot li menm fè konnen ensekirite ki genyen an Ayiti a se Lafrans, se Kanada, se Etazini ki lage nou nan ensekirite sa. Nan sans sa, Daniel Foot mande avèk avèk tou nepò peyi sa yo kisa y ap tann toujou pou yo re. Tire Ayiti nan sa l ye la a, kote ke tout men 3 peyi sa yo ap benyen nan san popilasyon an, paske se yo menm ki lakoz ke gen ensekirite jeneralize sa a anndan peyi Dayiti. Bandi moun pa rive idantifye atake apre Chòdmas, fòk nou di w. Bandi moun pa rive idantifye atake baz udmo a aprè midi 24 avril 2023 sou Channmas. Diran atak sa a, pa gen yon grenn polisye ki viktim nan baz udmo a, men gen 2 sitwayen ki te vin fè makèt nan yon makèt ki tou pre baz udmo a ki resevwa plizyè katouch nan pwatrin yo. Nan sans sa a, lapolis fè konnen yo deja transfere. 2 moun sa yo lopital yon manyè pou yo kapab resevwa swen ke ka yo merite. Responsab òganizasyon sitwayen pou yon nouvèl Ayiti a denonse ak tout fòs yo ansanm masak k ap fèt nan peyi a dènye tan sa yo, spesyalman masak ki fèt nan Sous Matla pa ti mesye Jeff yo. Nan sans sa a. Kowòdonatè Jeneral OCNH la, Camille Occius, swete ke lajistis fè bon jan limyè sou ansanm de moun ki pèdi lavi yo nan sous Màt la yon fason pou fanmi yo avèk peyi a kapab konnen kisa ki okazyone masak sa ki te fèt nan sous Màt la. Nou prale dirèkteman nan komin Site Solèy pa rapò avèk kout bal kap tire nan komin Site Solèy depi 14 avril pou rive jiska 23, 24 avril kote nou ye la gen an total 70 moun ki pèdi lavi yo epi 40 lèzòt sòti blese. Pami 70 moun sa yo ki pèdi lavi yo nou jwenn 18 fanm ki pèdi lavi yo epi. 12 jèn ti fi ak jèn ti gason ki yo menm mouri anba bal bandi nan Site Solèy. Nan sans sa a, ansanm òganizasyon ki mete rapò sa deyò swete ke lapolis, lajistis pran kontwòl komin Site Solèy yon manyè pou Site Solèy kapab rive fonksyone kòrèkteman. Prezidan Direktè Jeneral Jounal Ayiti Pwogrè a rive pèdi lavi l nan peyi Etazini. Misye rele Ben Dupuy. Eben Ben Dupuy t ap soufri depi plis pase plizyè lane avèk yon maladi kansè. Eben finalman Prezidan Direktè Jeneral Jounal Ayiti Pwogrè a li rive rann dènye souf li nan peyi Etazini avèk yon maladi kansè. Si peyi Kanada ap mete sanksyon kont dirijan ayisyen yo, eben se menm konsa tou pou peyi Larisi, kote ke peyi Larisi li menm li enpoze sanksyon l avèk peyi Kanada, kote ke otorite ris yo fè konnen on grenn. Otorite Kanada pa gen dwa mete pye yo sou teritwa Ris la, sòti sou Premye Minis Justin Trudeau, rive sou Minis Afè Etranjè a, ki se Mélanie Joly, sou Minis Defans Nasyonal la, ki se Anita Anand, ebyen tout moun sa yo pa gen dwa mete pye yo sou teritwa Ris la. Direktè. Direktè imigrasyon Repiblik Dominikèn nan, Venancio Alcantara, anonse ke lajistis dominikèn ap chache 5 ayisyen pami 39 ayisyen ke yo te sanksyone yo sou teritwa dominiken an. 5 ayisyen sa yo, yo menm, malgre ke yo enpoze yon sanksyon ak yo menm, yo toujou rete nan peyi Sendomeng kote ke yo pa janm antre nan peyi Dayiti. Nan sans sa, lajistis dominikèn fè konnen kèlkeswa kote yo jwenn 5 ayisyen sa yo, se pou yo arete yo korekteman. Peyi Kenya anonse ke yo prè pou ta deplwaye yon kontenjan polisye an Ayiti, yon manyè pou kapab vin ede gouvènman Ayiti a konbat ensekirite a nan peyi Dayiti. Chanselye Kenyan an, Alfred Mutua, fè konnen Peyi Kenya deja omwen pare pou l voye plizyè polisye ann Ayiti yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive konbat fenomèn ensekirite a k ap ravaje bil peyi Dayiti. Jij Drew Tipton, Jij Drew Tipton ki sou dosye Humanitarian Payroll la, anonse ke gen 7 sponsò ki ta dwe reponn prezan nan tribinal apati de 15 jwen k ap vini la a nan kad dosye pwogram Biden nan pou Ayiti. Moun k ap reprezante Ayiti a se Valéry Valéus, li menm ki pral gen pou l pale de dosye de dosye Biden nan devan jij la pou di klèman ke èske Ayisyen renmen pwogram nan oudimwens èske Ayisyen yo menm yo pa renmen pwogram nan. Malgre sitiyasyon ensekirite k ap brase vil peyi a, Labadi ki se yon kote anpil moun vini vin vizite ebyen pou ane 2022 a resèt la te vrèman te vrèman konfòtab pou ane 2022 a se an total 400 mil touris ki vizite Labadi pou ane 2022 a. Sèlman pou ane 2023, gen an total 39 mil touris ki deja rive nan Labadi sèlman pou 4 mwa nan ane 2023 a. Selon responsab ministè touris yo, se yon bon pa pou peyi Dayiti lòske gen 39 mil moun ki deja vizite Labadi sèlman pou 4 mwa nan ane 2023.